Medam e mesye koman nou ye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo bon m kontan avèk nou ankò yn fwa e nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou la e selon anpil sous Selon e donk sa nou kwaze e selon sa nou pral fè w tande e donk nan videyo sa a medam e mesye eben jodi a la a deblozay te eklate donk sou lanmè anfas vilaj de Dye e fòk nou di w operasyon bwa kale a se pa sèlman popilasyon an k ap fè l men lapolis jodi a la a te deside pou yo atake izo e selon kèk odyo nou pral fè w tande eben lapolis medam e mesye Pete anpil kout bal sou vilaj de Dye, lapolis bay anpil gaz, enben solda izo te gen pwoblèm, solda izo te panike medam e mesye paske lapolis avèk la marinn epi lame enben te poste yo sou lanmè a nou pa bezwen diw anfas vilaj la anpil kout bal tap pete e nan kafou fèy bagay yo pa dous ditou paske gen anpil solda ki tonbe Se moun kafou pa nan tete lang anpil anpil anpil solda izo ak ti lapli tonbe men jodia la se lapolis ebyen ki tap bay izo bwa kale pal la paske gen anpil solda nan moman nap pale la bagay yo pa dous menm gen anpil solda ki deja tonbe e gen solda tou ki pase mal anba gaz lakrimojèn medam e mesye ebyen nou pral fè w tande odyo koman sa te ye nan kafou ebyen deblozay ki eklate e gen nèg ki tonbe. Gen polisye tou ki blese, bagay yo te dejenere, enben jodi a la a kesyon Bwa Kale a, kesyon operasyon deniche bandi, operasyon fini avèk ensekirite a medam e mesye li pap kanpe, li pap kanpe paske popilasyon an deside, popilasyon an dedouble, popilasyon an enben yo yo rive yon lè la a donk kesyon ap kache pou bandi a, pa gen bagay konsa, kesyon ap kite bandi kidnape yo. asasine yo, vyole yo, enben jodi a la Bwa Kale se bandi k ap mande pitye, se bandi k ap di lòt moun enben, k ap di lòt bandi parèy yo pa met kò deyò a paske deyò a pa dous, deyò a pa bon menm. Men nan Kafou fè mèdam e mesye, e donke bagay yo pa dous. Antouka nou pral envite w gen detay, nou pral envite w tande tou enben kòman sa te ye jodi a la paske lapolis frape izo fò e gen nèg ki tonbe, gen nèg ki blese, gen nèg ki byen mal anba gaz e gen nèg tou, humm. Bagay yo grav. Pa gen boss yo boss yo pa gentan rele yo sa fè 1 epi nèg yo kwadriye vilaj lan machin pa ka antre pote misyon ba yo sa fè 2 epi nèg yo ap fout yo gaz anndan pandan nèg yo ap fout yo gaz anndan epi nèg yo menm sou lanmè a ap fout yo bra nèg anlè epi gen 2 cha anlè savann pistach. Ah bagay pa yo red pou nèg yo anndan la vide yap vide nèg atè yo anndan yap pran gaz yo paka sòti sòti yap sòti se bal yap pran yap ba yo bal deyò epi tou yap pran bal sa di tout fason se rete pran bra oubyen lage kò nan lanmè e wap si w fè wout lanmè l pap bon pou w baz bòs yo pa gen bòs yo. Ebyen jan operasyon ap mennen anba la. Li vreman di paske neg yo bay gaz andan vilaj deyo deyo net andan andan net Ayy pwoblem wi baz. Ekoute m pral eksplike nou kèk m pral ba n enfòmasyon la rèd m pral ba n enfòmasyon bon m enfòmasyon m pral ba nou la gwo deblozay nan kafou pandan m ap pale la m ap mande m mande sa deja evite wout matisan an. Evite wout matisan souple. Paske nèg yo paka soti al fè kidnaping, aktyèlman yo retounen ap detounen machin kap pase sou wout lan, yap fouye moun, yap kidnape moun kap pase sou wout lan. Paske yo poko ka soti. Men pa enkyete n. Lapolis, lamarin ayisyèn. Fòs zame Dayiti, m pa konn kòman n ap jere sa, men degaje n pran responsabilite n. Paske fòk nou fini ak dosye Matisan an. Nan 7 la la, nèg yo kontinye ap fouye moun. Kounye a menm, Matisan 7. Sa vle di ke m pa konnen sa n ap fè. Depi nou mobilize pèp la dèyè nou rèd, ap toujou gen domaj kolateral. Sa rive. Nan tout kote yo pale de revolisyon. Tout revolisyon se yon chanjman radikal n ap chèche. Kidonk, kapab gen domaj kolateral, sa egziste. Men m ba w garanti yo pa plis pase nou. Se volonte nou bezwen. Yo pa plis pase nou. Nou bezwen volonte pou n atake vagabon yo. Paske, ekoute! Nèg yo vle pran kontwòl Savann Pistach, Kafoufèy, Foucha, Fò Mèkredi. Nèg yo gen, y ap frape tout kote paske kounye a yo tankou chen fou. Yo pa konn kote pou yo baze. Lapolis ak pèp la. pran responsabilite n. DG polis lan, bay tout mwayen nesesè ke w genyen a dispozisyon w. Si w pa, sa w pa genyen, pa fè eksè, men tout sa w genyen, asire w gen yon bèl ekip k ap fonksyone. Tout sa w genyen, bay li a dispozisyon w. Lapolis devan, pèp la dèyè l. Paske gen yon egzanp ki pou trase jodi an Ayiti. M pral ba nou egzanp. Nou sonje Abelson, gwo nèg, polisyè, ki te fè pati de SPNH 17. Avèk li, m pral fè yon ti pale, men antretan, Adelson, bese volim radyo Tlaka ou an, bese l nèt nèt nèt, tande m dirèk sou telefòn nan, nou pral fè yon ti pale, paske sitiyasyon an parèt konplike. Non, non, Abelson pa la non, paske fò w bese volim nan, patwon. Men antretan, kòmanse gade imaj sa sou ekran, paske la gen zen nan Kafoufèy. pa kafou fèy non nan kafou gade pou wè sou ekran an gade nèg sa t sou ekran an m pral ba n detay bwa kale rive sou misye kisak pase deblozay nan kafou Peter pran kou. P Roger pran kou. Ann al gade avèk Abelson gwo nèg map mandel bese volim aparèy li an nèt Abelson Mesye bagay yo tèrib wi la Abelson Abelson bese volim nan bese volim nan bese volim nan Enben ok kòman w ye e sa kap fèt kòman sa ye nan kafoufèy sitiyasyon an parèt konplike kòman nou ye sak pase k gen tout bri sa la. Ayayay eh Abelson Wè wè non kominikasyon an pa bon ditou Yeah m tande w m tande w ann pale Sak pase ba nou ti detay kòman sa ye nan Kafoufèy Teriel si mesye yo kite bwen fèt Gad 8 è di swa prann la, pa gon operasyon danble ki fèt, paske mesye yo egzakteman dèyè komisarya. Du feu wè m voye ba w la, se sou kote komisarya l ye se gang Gravin ki mete l. Donk sa vle di polisye yo oblije desann lejèman pi ba komisarya paske bandi yo okipe antre de kayèt la. Donk misye te eseye fè kontak. Son an pa bon malerezman Abelson gwo nèg malerezman son an pa bon men wi jan Abelson ap dil se ke zòn kafou fèy ki sou menas gang yo deja yo atake savann pistach nèg yo preske pran kontwòl nan do komisarya savann pistach lan sa vle di ke bon janm te di se ke fok lapolis melanje ak popilasyon an yo pran responsabilite yo efektivman neg yo mete dife la nan do komisarya se prev ke neg yo deja rive anlè a preske pran kontrol kafou fèy ki donk men map di'n ke e map gade e la popilasyon an tou ki pa ki pa bay vag paske map gade nèg la manchèt nan men malgre dife yo kanpe dan sa vle di ke la yo sèlman bezwen kanmèm sipò e kèlke polisye oubyen yon blende ki kapab o mwen rive pou fè kouvèti pou yo antretan nap mande e edh tanpri souple direktè edh la si ou pa vle ba yo melanje plis nan peyi a ba yon ti kouran ba yon ti kouran paske la li gentan fè nwa nan peyi a la moun yo an difikilte yo bezwen yon ti kouran sèlman pou yo ka konn ki kote yo ap mete pye yo donk SOS pou kafou fèy paske nèg yo pa deside bay vag nèg ti lapli yo fache. ba yo melanje ok banm ale mezanmi m pa di tout joseph non m te di gen joseph ki bay problèm e pa tout non gen bon joseph m konn plizyè bon joseph men gen anpil move je nan joseph yo ok la m nan kafou sak pase se pa ti bagay ki pase kafou la non la sosyete. Moun kap rele m nan m poko bay m poko di rele fon ti tann. La sosyete kote. Sa fè kèk tan mwen tap denonse ke e sa kap pase nan kafou lèm te vin ak dosye karavan nan. Gen moun ki te kòmanse ap voye pye, paske se konsa reyalite a ye, yo pa vle w di verite. Men mwen pa moun fou m konn kisa m t ap pale. E sa t fè etonamman avan yè m tap gade pandan funeray polisye yo epi m wè gon zanmi m tap denonse nan karavan m wè ki nan do Frantz Elbe epi m di tèt mwen bon bagay yon ti kras melanje m pa fin konprann bon kòm son peyi difisil m bay vag paske gen yon seri de nèg. Depi w asosye ak yo e sa t fè w wè nan dosye Anderson nan polisye sa a misye son nèg ki trè saj se vre men lè map gade asosyasyon misye m di eey m gen dout sou li depi w nèg nan liy 32 pou rive 38 ou nan liy pepe penpen tyò nanay M di a nèg sa yo m gen ti dout. Paske tout polisye konnen misye rele Anderson men misye li pa di nèg yo si l rele tèt li Blayi. Sa di Blayi avèk Anderson se 2 pèsonaj diferan. Sinon poukisa premye jou m pale sou sa mwen denonse ze. ki se yon sòlda oubyen yon bra dwat misye ki nan karavàn alòske misye se nèg vilaj de Dye li ye depi lèm denonse misye misye pa fin alèz li nan kache misye pa sikile byen. Sak fè sa daprè ou? Gen yon jou peyi a konprann travay wè men ou wè kounya lap difisil pou konprann hein paske gen de sèk map gade ke w gen sèk ou ye ladan l gen kesyon pou yo poze w depi ou wè lè m al gade nèg la caussade Carl Henry speedy map gade nèg yo Emma Min Black a bon moun dayè pa bliye m te di w lè ti Richard te asasine krèm mayi nan Bizoton an se li menm avèk May Min ki te la e Krisla imilye May Min kòm polisye polisyè e se sa m t ap denonse nan Karavàn m pa ka konprann jodi a pou gen bwa kale pou Krisla alèz nan Kafou avè m ap gade misye nan 22 byen alèz Dayè misye souvan dòmi kafou l pa gen pwoblèm etc misye full sekirite misye lè l debake kafou son ti prezidan t debake kiyès ki krisla yon chèf gang misye gon pouvwa sou li se pa ti bagay wòwòt misye gen moun tout kote palè nasyonal primati gen tout gouvènman an konn krisla paske yo rele misye son ajan de devlòpman. Se yon ajan sosyal, se yon antreprenè li ye. Èske misye gen mezon lokasyon? Dezole. Sa vle di ke pou anpil moun menm nan gouvènman an, Krisla pa bandi. Se yon ajan de devlòpman li ye. Se sa m t ap denonse. Paske tout non nèg m ap site la yo, tout se ti solda kris la pa egzanp lè ti Richard ki son gro chèf wi tiye krèm maryt son ti solda krèm maryt yon ti solda alòs ke kiyès kal egzekite ti Richard se kris la li menm poukisa akoz krèm mayi kiyès ki krèm mayi yon ti solda ou ka imajine poukisa kris la tiye Richard pou krèm mayi paske krèm mayi ti solda a se kris la te plasel pou fè resèt pouli nan mache a. M pral ba nou egzanp. Bravo ak enspektè Thomassin an. Misye genlè anvi fon ti bagay wi. Zanmi Thomassin an. M pral mwen, m pral di nou yon bagay. Gen yon dam ki ta sanble dam sa se yon dam. ki te gen ti aktivite l ap mennen anlè a sou Laboul. Epi Lapolis avèk moun nan popilasyon ap met kontwòl sou li. Ta sanble ti biznis la te yon ti kras an bès. Se chèf gang Ti Makak ki te ba l lajan pou l relanse aktivite a. Epi, lapopo.